Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Alò, nou konnen gen anpil dosye nan aktyalite a. Dosye 400 mawozo, dosye direktè jeneral lapolis, dosye manda yo lanse oubyen entèdiksyon de depa a lankontre de Busta John, ebyen nou pral pale anpil nan kad emisyon sila a e n ap salye tout Ayisyen ki enpe patou atravè lemond. Se yon plezi ankò pou nou avèk ou sou chanèl la pou n kapab pote enfòmasyon ba ou. Se pati! Enspektè Jeneral Frantz Elbé. Li menm se nouvo direktè jeneral Lapolis Nasyonal Dayiti, li ranplase nan pòs sa Léon Charles ki li menm prezante demisyon li bay Premye Minis Ariel Henry. Desizyon sa vini anviwon 24 è aprè konferans pou laprès sektè demokratik ak popilè la te prezante pou kapab egzije revokasyon Mesye Léon Charles avan premye novanm 2021. Fò n di ke sou kesyon sila, gen anpil vwa ki t ap leve pou kapab mande pou demaske Léon Charles nan figi moun. Ben ekoute, m ta kapab di, jiske la te gen sa n ta kapab rele yon sòt de retisans de la pa de Léon Charles pou te kapab pran desizyon sila. Fò n di ke aprè jifl Léon Charles e Premye Minis Ariel Henry resevwa nan men Jenèf an fanmi e alye, nan zòn pon wouj, ebyen m panse ke sa se youn nan rezon ki lakòz demisyon. Men ekoute la rezon politik e klè, mesye sektè demokratik e popilè yo ki reprezante sa n ta kapab rele yon fòs pou Ariel Henry, ebyen mesye sa yo mande tèt Leon Charles. Paske si sektè demokratik e popilè la li menm, li demake li totalman de Ariel Henry pa gen anyen k ap kenbe Ariel ankò. Donk jounen jodi a la a, aprè sòti, m ta kapab di, mesye sdp yo, mesye sa yo ki bay yon iltimatòm, paske si premye novanm te rive, ebyen Léon Charles pa t retire kò l nan tèt lapolis la, yo menm yo t ap retire kò yo anba vant Ariel Henry. Sa ta vle di, ann Ayiti, ou pa toujou wè nèg genyen. Etòf pou demisyone. Ou tande l demisyone men yo fòse l demisyone. Se sa. Paske si Léon Charles te kwè nan sa k rele demisyon, apre anpil bavure policière, bavure personnelle menm, mwen panse ke Léon Charles t ap gen tan retire kò l nan tèt enstitisyon an. Antouka, demen, n ap vini avèk yon emisyon pou n kapab vini avèk les péchés de Léon, wè, Léon Charles, ki li menm te moute an novanbre 2020, Epi ki sa k pase? Leon Charles, jan l te vini an, l ale pi mal. Se lawont pou yon chèf de lapolis ale san bilan e menm m gen presyon ke konbyen chèf bandi ki arete, se prèske nada. E le jou menm ou pral pati a, y a un bandit qui a osé faire une telle déclaration pour vous dire que li pral fè w kriye san. An n tande Lamò Sanjou non! Se jodi mèkredi Jounen ki pa janm fin peye det li dwe Mesye veye sete la Lè fin li filme tout mò mò Ariel Henry Leon Charles Kouman nom pata lode a Joseph Mesye pa bilye jodi mèkredi Jou ki pa janm fin peye det li dwe dwe. Mwen menm la moso jou bawon plenn nan brakiyèt pa pè vrapè. Mesye nèg sa yo fèm kriye m kriye dlo. Pa bliye mesye eeh anviwon anviwon 5 sòlda tonbe l pa ka kraze yon lame. Chòlzè fèm kriye, Loranchal fèm kriye. Mesye. Mwen menm lèm te kriye a m kriye dlo Lèm te kriye a m kriye dlo mwen map fè non kriye san On loray boulem Depi sam bezyen an m pa jwenn li wè ameriken sa yo M ta pito tiye yo Epi wè map vin nan m kite on gwo zam nan tèt chak Epi sam di a m fini m siyen dèyèl Foun bal yo. Et pourquoi ne pas écouter en même temps Vitelhomme? Vitelòm ki sou beki, menm gon ti presizyon oubyen yon ti enfòmasyon youn nan moun kap kolabore avèk nou pote ba nou sou chanèl la, pou vou dir ke Vitelòm pran bal, men Lanmòsonjou di Vitelòm ekoute ou se baz nou, nou rekipere w wap batay bò kote nou, men le jou ou trayi map manje w. Ebyen se sak fè w wè jounen jodi a la Vitelòm bò kote. Nou konn nan ki peyi nap viv. Ou wè nèg sa yo, ou konn sak banm plis doulè? Si se nèg ki te konn friz moun, vòlè moun, m tap santi ke yo byen mouri. Ti chofè moto. Ti malere. Nèg ki pa konn sak rele manyen zam. Mesye yo rele yo, yo vin kote yo, pou yo ka fè kapital yo, pou yo ka fè politik, yo detui lavi mesye yo. Sa pa fèm pè. Men m konnen pèp ayisyen se pèp ki toujou la pou voye monte. Yo pa janm konnen pou yo pale. Bouch yo la yo pale ni sa yo konnen ni sa yo pa konnen. Nou wè kounye a nou gen yon polis nasyonal ki la pou detui san sèvi. Se sèlman tire chofè moto, fè malere abi. E m konnen depi Mateli kite pouvwa, pase nan Jovenel, pran Privè, pa gen yon. Kò nan polis nasyonal la kijan fon operasyon poul menm fè 1 sur 10. Pa gen prezidan ankò. Nou nan yon peyi ki pa gen gouvèneman. Mesye mwen m se nèg a zam. M son jèn ougan jèn pren. M poko janm pran kou nan men nèg. Se premye fwa m won istwa konsa. A swiv a swiv a swiv. E m konn istwa a son fistrasyon k bay m. Kòm nou menm se nou k malere pitit sòyèt menm jan avèm. Nou gen bouch nou pou n manje, pou n pale sa nou gen bezwen. Pinga lè rèl la, gen plenyen. Menm vle nou tout konnen, yon manman fè senk pitit, li pa ka fè santiman tout de senk. Aprann konnen pèsekisyon se nan mitan nou l ye. Lè netwayaj la kòmanse pou pa gen plenyen. Paske m pa konn pran kou pou m bay legen. M ap di yon sèl bagay, mesye sòlda yo, nou tout la. Gabo sou manyan Ala m konnen m pa jwe Gbo sou manyan Si m konnen m pa jwe Se mwen gason lagè Jèn gason pa kanpe M di ayayay moun sa yo M wè malè M wè malè m wè malè M wè malè pou moun sa yo anverite Avanse ou menm avanse. Mwen fè pa ou menm pou mwen jwenn jwenn mwen. Mwen gen jou dou. Jeff la pise la nan zòt Jeff. Jeff la pise. Map pise la. Alò se te fineray 5 jenn gason ki yo menm te tonbe nan kad operasyon polisyè paske nèg sa yo te al ransone yon izin sab la Cholzer Chancy. Wap tande byen pou nan kòmansman deklarasyon lanmò san jwa li pale de Cholzer Chancy, Ariel Henry e egalman Léon Charles kote Li fè konnen tou si yo poko vle negosye pou resòtisan ameriken yo, misyonè yo, ebyen li menm lap pase a laksyon. Ebyen, lanmò san jou, kòm Léon Charles retire kò l, li pa nan afè moun ankò, qu'est-ce que tu vas faire? Donk, wap retire non Léon Charles nan lis la? Brèf. Passons à autre chose pour l'instant. Sa m panse ke se yon enfòmasyon ke nou menm nou kapab bay an vrak, paske Yo tap chache li, pa bò kote direksyon santral polis jidisyè, e menm Interpol, ebyen mèsenè kolonbyen Palacios Palacios, youn nan prensipal sispèk nan asasina Prezidan Jovenel Moise, jwenn arestasyon li nan peyi Jamayik. Gouvènman kolonbyen an deja fè anpil demach la pou kapab anpeche yo transfere li vè peyi Dayiti paske ètre an prizon an Ayiti, se lanfè anfas. Fò n di byen ke palasyòs palasyòs la, se li menm ki te tire sou Jovenel Moïse an premye. Tèt chaje wi la. Gen yon lòt gwo dosye wi la dan la repiblik. Fòk nou di ke komisè gouvènman Pòtoprens lan, Frantz Louis Juste, ebyen li bay yon pwen de près, kote ke li anonse anpil mezi. Men gen youn nan mezi yo ki konsène Jimmy Cherizier alyas Barbecue, manda damne kont Barbecue. Bon, konbyen fwa nou lage manda damne kont Barbecue? Konbyen fwa nou lage avi de rechèch kont Barbecue? M panse ke sa a li pa gen plas li la. Petèt pou dosye Busta John nan. Men fò m di la a tou, èske tout moun ap dakò manda damne kont. 2 konsè avèk mesye je nèf yo, paske dyaspora li menm tou toujou o randevou, ebyen Busta John te a linisyativ aktivite pou ta kapab al depoze yon jèb flè nan pye papa Desalin. Men lè manbo di gouvèneman yo pat kapab rive paske mesye je nèf yo te kanpe anfas e mesye je nèf yo te pi pwisan, la yo fè chèf polis la Leon Charles kouri, yo fè Ariel Henry kouri. Èske se sa ki alorijin manda a? Paske yo estime ke, daprè komisè gouvènman an, ebyen Busta John se kèlken ki li menm itilize rezo sosyo a pou kapab fè sa n ta kapab rele yon politik de hèn, pwovoke la hèn. sur les réseaux sociaux. Donk, misye genyen yon interdiction de départ sou do li la. Eske l pa t gentan ale? Si l toujou nan peyi a, ebyen se ke Busta John li viktim de yon interdiction de départ. Bon brèf, m panse ke Busta John sipoze mobilize fanatik li yo paske se yon moun lè li toujou live m konn wè l anviwon 4 5 mil moun live donk se pa piti paske lè yon nèg ou sou rezo a ou kapab fè yon live ki rive a 5 mil moun se kanmenm bokou epi gon lòt bagay la pou nou konprann eee. Komisè gouvènman an fè konnen anpil moun ki sou rezo sosyo kap bay bandi pale. Fòm di w byen ke m pa gen ankenn pwoblèm non komisè pou m pa bay bandi pale. Men fò m di ke m se premye moun ki pral anfrenn lwa a paske mwen m toujou bezwen konnen kisa bandi yo pral fè. Eske yo pral kraze brize yon mannyè pou m kapab bay popilasyon an anons? Alò, kòm ou menm ou di ke gen moun ki sou rezo a yo fè yon seri de bagay a dè fen itil, alò m pa konnen lefèt ke si yon bandi fè yon deklarasyon m pase l sou rezo sosyo an, La a se pwopagand map fè pou bandi? M pa konnen! Men, fò n di byen ke kestyon pou ta kapab di ke pa bay bandi pale, men m vle sèlman fè yon ti analiz lojik avèk ou, komisè. An n tande komisè a anvan non. Kòm nou konnen l deja, pa rapò a ensidan dimanch 17 oktòb 2021 ki te fèt nan zòn Pon Wouj kote ke les membres du gang Genève en famille et alliés yo te atante a la vi de les membres du gouvernement e Pakè a pat deside kwaze les bras via ensidan sa. et depuis le jour qui suivent, Parquet a décerné des mandats d'amener contre les membres de cette association et kap kreye anpil twoub nan sosyete a jodi an. Nou konnen ki valè pwoblèm ki genyen nan sosyete a pa rapò avèk aksyon ke gwoup sa ap bay e ki anpeche aske sitwayen yo sikile ki anpeche aske moun voye pitit yo lekòl, ki anpeche aske moun ki dwe al travay yo gen difikilte pou sa, nou deside pa kwaze bra nan sans sa. Paske Pakè a li menm li antanke chef de la poursuite e suivant dispozisyon lalwa ba lalwa ba nou pou nou chèche, rechèche e bay lòd a lapolis pou rechèche tout moun ki enplike nan tout aksyon sa yo. E nou konprann jodi an se yon nesesite pa rapò avèk pwoblèm sosyete a ap andire, nou pa ka ap fèmen zye nou sou ansanm de bagay k ap fèt. Paske chak jou nou santi ke gen de pwoblèm k ap bay e e chak fwa pwoblèm yo ap bay, tout sa ki fèt yo toujou lanse l kontre le gouvernement. E antanke komisè du gouvernement nou deside jodi an, Pa rapò avèk aksyon sa yo, nou deside bay lapolis lòd pou rechèche tout moun ki enplike nan ak sa yo. E dè manda ont été déjà décernés contre les membres du groupe G9 qui agressèrent avec dcpj. Il y a aussi des interdictions de départ contre un certain Busta John. Misye se youn nan flannè ki atravè lè rezo sosyo, atravè Facebook kap ensite e non sèlman ensite, lap kreye de posibilite pou twouble sosyete a parapò avèk sa ke lap fè. Piske misye ap viv Kanada li panse ke lalwa paka sèvi kont li. E se sak fè nou òdone aske direktè de imigrasyon an lòske Misye gen poul vwayaje lap Kenbe misye e pakè a li menm lap rechèche misye e mennen nan pakè a poul konnen sou ki baz ke lap fè tout aksyon sa yo e nou panse avèk rezon sa nou pral avanse kont tout moun ki panse atravè lè rezo sosyo ap bay bandi mikwo fè yo fè de bagay kont sosyete a e nou. Pap tolere sa. E nou panse ke li entolerab osi jodi an pou rezo sosyo yo vin sanse osèvis dè bandi, dè gang zame e kap ba yo mikwo pou fè, pou yo fè sa yo vle nan sosyete a. E se sak fè nou ekri avèk asosyasyon medya yo, medya an liy yo, asosyasyon ANMH, ami, nou mande yon rankont pou nou chita sou sa e pou pou nou pale, pou nou konprann e chèche fason pou nou ekilibre enfòmasyon kap vini chak jou yo Pandan ke bandi yo ap itilize rezo sosyo yo, ap itilize laprès an liy yo pou yo menm pou yo fè sa yo vle e nou pap tolere bagay konsa. E jodi a ankò nap anonse youn nan pwoblèm ke nou gen nap jwenn nan pakè a, de moun kap pòte plent chak jou e kap pote plent kisa kap fèt? pa rapò avèk de moun, y ap rele yo nan telefòn, ap fè yo de menas e y ap mande yo pote lajan vini pou yo pa kidnape yo, pou yo pa fè yo de bagay ki mal. E n ap anonse tout moun sa yo k ap fè aksyon sa yo, nou an kontak pèmanan avèk konpayi telefoni mobil yo, n ap remonte avèk filyè yo, n ap jwenn yo e pandan ke nou jwenn yo n ap sevi kont yo avèk la pli gran rigè. E n ap anonse osi. N ap anonse osi N ap anonse osi avèk N ap anonse osi avèk jounalis ki ap bay mikwo avèk bandi yo osi pou yo pran men yo paske lòske n ap fè sa se sosyete a n ap twouble e nou panse avèk tout sa ke n ap anonse yo la nou pral kòmanse e jan ke nou kòmanse fè l la e nou pral fè l jan sa dwe ye a. Nou te anonse pou gaz la deja, men sa ke nou pral fè, nou fè des aksyon nan sans sa a e nou wè kòman sosyete a li aplodi avèk sa. E tout lòt bagay nou santi ki pou redrese nan sosyete a n ap n ap chèche mwayen pou redrese yo de paske pou sosyete a li menm li viv anpè. E mèsi. An tou premye lye, kòm ou konnen n deja, atravè rezo sosyo yo, Genèf, li genyen non sèlman yon kowòdonatè, li genyen osi yon pòtpawòl. E nou pa janm wè lòt moun ki pran lapawòl onon de Genèf. E non sèlman yo fè aksyon an atanta a la vi dè manb di gouvèneman, men osi yo di atravè lè rezo sosyo men sa ke yo fè kòm aksyon. E se sa k fè n deside pa kwaze lè bra. Pòtpawòl la se kiyès? Bon, se de, vou konese deja, se le, se le fame Jimmy Cherizier alyas Barbecue. M panse ke Piske dcpj gen lapolis gen lòd deja nap mande lapolis rechèche misye e mennen misye pa devan lajistis pou lajistis fè sa ke li menm li dwe fè a de fason fòmèl. Komisè, eske se jan yo souvan dil la, eske se pa kite bourik la bat ti sak pa la lè nou konnen chèf gang yo yo ozalantou nou la epi se dèyè Busta nou chwazi mete manda eske la se pa ki te pote pwoblèm nan yè, jounal la pa t yon lòt kote. Nou pa chwazi mete manda dèyè Busta sèlman. E jan nou ka gade l atravè lè rezosyo, gen youn nan flannè ki ekri an nou tou riye premye minis la ki se Doktè Ariel Henry. Nou met manda dèyè l tou. Il s'agit de Doris K. Atravè rezo sosyo yo li ekri sa. E si nou konnen ke yon moun ki ap travè rezo sosyo l ap pote atent a lavi yon moun, li atante a lavi moun nan, nou pa ka rete bwa kwaze. Paske piblikman li fè l, se sa k fè nou gen manda dèyè l. Non sèlman Busta, nou gen manda osi dèyè Doriska. Sa vle di nou mande lapolis pou rechèche l, mennen l vini nan pakè a. Nou p ap chèche mwayen pou n ap bat sa k pa la pou n kite bourik la. Tout moun ki koze yon aksyon ki repreyansib, n ap. ki enkrimine pa la lwa, n ap rechèche w e m ap mande rechèche w e mennen w la pou nou sevi kont ou. Paske atravè pwèv la pou l e e jounalis ki bay mikwo avèk yon seri de moun, nou konnen jounalis la li la pou l tande plizyè son klòch. Si yon jounalis fè yon entèvyou avèk yon moun swa ki genyen zam nan menl eske jounalis sa li ta sipoze peye pou sa? Map di yon bagay yon jounalis yon jounalis li gen yon misyon yon misyon sako senp lè w chèche enfòmasyon se de enfòmasyon ki itil wap bay ou pa ka de ap chèche de enfòmasyon ki pa itil lòske yon bandi li kanpe lap atante lavi moun lap fè de menas e lap koze de dega pou sosyete a eske enfòmasyon sa yo itil Lè w ap jwenn sa, ap chèche yon enfòmasyon, ou chèche yon bagay ki itil, e lòske ou ba li avèk gran piblik la, gran piblik la li menm l ap resevwa li avèk tout satisfaksyon. Men lòske ou ap, se bandi ou ba mikwo, e k ap di men sa ke yo pral fè, e non sèlman yo anonse yo pral fè, epi yo fè dèzaksyon. A se moman la, lè sa, se sa k fè nou ekri annh, n ap ekri Conatel, nou ekri tout. Asosyasyon medya yo, n ap chita ansanm avè yo e n ap chèche posibilite aske jounalis sa yo, pa rapò avèk Facebook, YouTube, Instagram, nou gen de rapò avè yo, n ap ekri yo osi e pou jwenn filyè jounalis sa yo epi pou nou sèvi kont yo. Bon, jiska prezan nou poko di sa k prezève pou yo. Men sèlman, nou gen yon chita pale n ap fè avèk asosyasyon medya yo e près an liy yo. pou nou jwenn posibilite de fason aske pou nou redrese pwoblèm sa. Konbyen manda ki lanse o total? Bon, an tou nou genyen 3 manda ki lanse kontre moun sa yo e yon entèdiksyon de depa kontre le fame Busta John. E gen yon konsta ki jiska prezan fè kwè Busta John ta kite peyi a. Busta John. Enfòmasyon ki fè kwè li ta gentan kite peyi a. Li ta gentan kite peyi a? Bon jiskaprezan, se depi le 18 nou desène ak la. Sa vle di si li ta kite peyi a, ke imigrasyon pa gentan anprann li, nou panse ke n ap rejwenn li kanmenm. E via avèk dcpj, n ap ekri Entèpòl. Boustajoun, kèlkeswa kote li a pou yo jwenn li e pou mennen l, voye l ba nou pou nou menm pou lalwa. Men ki chaj nou gen kont Boustajoun? Boustajoun, ekoute, Vous savez que Busta John a travè les réseaux sociaux lap insite non seulement insite à la violence mais aussi lap finanse des actes de terrorisme et c'est sak fè nou mande dcpj via interpol pou recherche Busta John nan kelkeswa peyi ke li ye a et lap vini et lap fèl contre la nation et nou menm aussi nap aji kont li. Ou gen prèv Busta John ki ta dèyè Genève kap finanse l? Jiska prezan, se sa ke nou di w. Nou di l ap finanse des actas de terroristes. E lòske li vini, atravè repons l ap poze, e atravè ak ke l poze deja atravè lè rezo sosyo, nou pral jwenn filyasyon l antre finansman l ap fè a e sa l ap bay nan atravè rezo sosyo yo. Bon, la ou sot tande komisè a li menm, Busta John, ki gen pwoblèm. Wi, gen pwoblèm. Paske depi Leta an kèlke sòt. Mete entèdiksyon depa sou do w e w pa t ap viv nan peyi an, se nan peyi an ou vini nan okazyon 17 oktòb, bon brèf, m gen enpresyon ke li pral parèt enpe difisil. Donk se manifestasyon ki pou pèmèt ke yo ta leve entèdiksyon de depa la. Quelle sera la position de Jimmy Cherizier? Li pral ri paske depi lontan l gen yon manda damne, li gen entèdiksyon eee jiskaprezan yo pa janm ka arete Jimmy Cherizier. Bon m panse kesyon sa kapab menm pwovoke Yon konferans pou laprès pa bò kote Jimmy Cherizier alyas Barbecue. Ban m fè yon ti pale avèk komisè la. Komisè, m renmen mezi a wi. Pa bay bandi pale. Men komisè tanpri souple, yon bagay pou w konprann. Leta se bandi l ye. Gon pakèt moun nan leta se gang yo ye. Gon pakèt moun nan leta a se kriminèl yo ye. M pa gen pwoblèm non. Men fòk moun sa yo ta demaske yo tou. Kòman w konprann si yon bandi lage yon deklarasyon sou rezo sosyo e ke pèsonn pa ta dwe difize li epi gen anpil bandi politik ki kontinye ap pale, moun ki bay bandi sa yo zam kontinye ap bat lestomak yo sou radyo epi bandi sa yo menm yo pa gen lavwa ochapitre. M pap defann bandi paske bandi rete bandi. Èske w konprann? Paske depi nèg la lanse l nan filozofi mòtifè la, li deja bandi, li se kriminèl an seri. Men atansyon, gen anpil nan yo se moun ki met zam nan men yo wi. Moun ki met zam nan men moun sa yo, kiyès ki pi mechan? Donk konprann byen! Antouka, m te vle fè ti konparezon sa avèk ou, m espere ke sa pap deranje w komisè. Merci beaucoup la famille, kòm toujou an maximum de commentaires